Aksyon. Men kijan ou fè konnen yo kidnape Gregory? Paske se devanm yo fè aksyon an. Devan Mamina? Wi. Oh my God. Lèm pran machin mwen poum vin kote w, yo gentan relem pou yo menase m, yo di depim pale yap tire l. Eske ou gen nimewo yo te rele w la? Se sou apèl enkoni yo rele m. M pat ka fè anyen. Pa bliye lavi mari m nan men yo, m pa te ka pale. Kisa w te vle m fè? Men non Mamina. Lèw tale nan biwo a menm si w pat ka relem men omwen ou ta ekrim sou telefòn mwen. Bon m di w, bagay sa yon ti jan louch. M pa ka konprann. M ap doute de tout moun. Yo, yo kidnape l yon fòm ke pou m, pou m vote pou yon sèten Dave. Dave sa tèlman ap bay pwoblèm men m pa, m pa ka doute de li, m pa kwè se li, m pa kwè l ap rive la. Paske li gen mari, li gen pitit e mwen menm tou, li gen madanm. Talè, ban m di w yon bagay. M di li gen mari, li gen pitit. Mamina voye kaka. Eske Mamina te de mansyone afè Dave? Aksyon! Mwen pa t ka pale, Gmax, paske m te anba menas. Pi kòman sa a? Ou ka pa pran kont? M santi m enpuisan, m santi m pa gen fòs. Tale, tale Mamina. Ou anba menas? Kiyès k ap menase w konsa? Jodi a fè twa jou depi yo kidnape Gregory. Kisa? Kidnape Gregory? Non. Yo kidnape Gregory, mwen menm ki la ki frè Gregory, ou pa janm di m anyen? Se pa fòt mwen Gmax, m di w sa, yo te mete m anba menas, m pa t ka pale. Paske m konnen depi m te di w sa w pral fouye tout kò lapolis yo nan dosye a, e yo redi m pa avèti lapolis, kisa w te vle m fè? Men non Mamina, Gregory se frè m li ye. Menm si ou pat avèti lapolis men mwen menm ou dwe metem sou kou a. Ou tann mwen, pa ajoute sou pwoblèm mwen, m vin la se solisyon m vin chèche. Ou kapab konprann? Kòman ou fè konnen yo te kidnape Gregory? Paske yo te rele m, m di w sa, yo rele m. Kot nimewo yo te rele w la? Se sou apèl enkoni, yo pat rele m sou nimewo dirèk.